Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay yo pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a la a, li te rejwenn ni la a nan èpòt Tousen Louvèti la la a, li te gen nan tèt li pou l te pran avyon pou l monte Etazini. Lè Bertho Dorcé li menm rive nan èpòt la, yo di mesye nou vrèman dezole, viza w revoke paske ou nan kole bouda avèk bandi nan peyi Dayiti, ou tonbe anba sanksyon gouvènman ameriken. Ebyen, nou pral fè yon gwo rale mennen vini sou Dorcé. Bertho li menm ki se yon ofisyèl, menm jan m te konn di l deja nan tout emisyon antesedant yo, gen anpil nèg ki nan do prezidan, nan do premye minis ki nan kole bouda ak bandi. Selon ankèt mwen, genyen yon chèf de gang ki te di m, pafwa se pa vle nou pa vle fon poze non, lè nou poze, nou pa tire oken bal, Enben nou gade nou wè cha blende a parèt sou nou, cha blende a ouvè kout bal sou nou, lè cha blende a ouvè kout bal sou nou, nou menm nou pa gen le chwa, nou oblije riposte. E lè nou riposte, nou tire, nou gaspiye minisyon, enben nou tounen al achte nan men nèg sa yo ki nan gouvènman an, nèg ki nan do premye minis, nèg ki nan do prezidan. Enben jounen jodi a la a, Bertho Dorcé li menm li te. pwente l nan èpòt Tousen Louvèti la nan peyi Dayiti pou l te monte Etazini, lè l rive li wè yo koupe viza l. La a nou pral fè yon gwo rale mennen vini sou dosye sila. Lòt dosye, nou pral pale de Izo 5 segond li menm ki fè yon voice la k ap sikile la, ebyen Izo pale ansanm avèk Lanmò 100 jou, ikonpri Vitelòm, nou kapab di 2 nèg sa yo se te 2 bon patnè e mwen menm m sonje nan kad yon kout pye m te fè nan baz 400 mawozo mwen te jwenn avèk Lanmò San Jou ki se Bawon Plèn nan m t ap pale l de Vitelòm li di m pa gen pwoblèm depi w wè m se kòmsi se Vitelòm ou wè ebyen jounen jodi a la maryaj la kraze nèg yo divòse ta sanble pitit ki te ini. Vitelòm avèk lanmò san jou mouri ebyen maryaj kraze batay pete ant vitelòm e lanmò san jou nou wè izo li menm ki fè yon voice la ki dire 2 minit avèk kèlke segond ebyen izo 5 segond kase met nan men Vitelòm avèk lanmò Sanjou. N ap retounen sou dosye minis jistis nan peyi Dayiti, n ap pale de Berto Dorcé, li menm jounen jedi a la ki te deside monte Etazini, nou pa konnen kisa minis lan ta pral regle, Ebyen lèl rive nan èpòt la yo di mesye nou vrèman dezole vizaw koupe ou pa gen aksè pou ou monte etazini ou tonbe anba sanksyon gouvènman ameriken an li menm li te pran kidonk mwen menm m te toujou konn nèg yo men mwen menm pa tap janm pran chans poum vin site non pèsòn nan peyi dayiti pase ponyèt nèg yo long nèg sa yo yo yo tou pwisan dènyèman map mennen yon ankèt yon senp ti bagay sèlman m revele. Nèg yo vide bal sou mwen kou grenn lapli Jovenel Moïse ki te prezidan yo manje Jovenel Moïse Vwa pou mwen menm kòm yon senp journaliste ki pa gen pèsòn pou pwoteje m ki pa genyen machin blende ki pa gen sekirite k pa gen pèsòn m te jis ap mennen ankèt sou asasina Plizyè kèk moun nan peyi Dayiti, epi m te pibliye yon repòtaj apre bon jan ankèt mwen, rezilta m, epi m di se entèl ki manje entèl. Epi sa w tande a, gen yon nèg ki ekri m li di m jounalis la, ou pa prudan non, se pa tout verite pou w chache met deyò. Twa jou apre sa, yo vide bal sou mwen kou lapli nan lakou Pòtoprens. Kidonk, Mwen menm lè chèf gang sa dim banm don bagay wè gen anpil nèg la ki nan do minis premye minis nèg ki nan do prezidan nèg ki nan gouvènman sa menm nèg sa yo entèl entèl entèl entèl ou wè depi nou pa tire se gade w gade wè yo parèt la nan matisan la yo ouvè kout bal sou nou Epi lè yo vè kout bal sou nou nou menm nou pa gen le chwa nou oblije riposte. Lè nou riposte, kounye a la nou gaspiye bal, epi sa w tande a la, nou yo pral fè kòb ansanm avèk nou. M te konn sa depi byen lontan. M te konn sa. Men èske m te ka di se entèl, entèl? Non. Kote m te kapab? Nèg la di m wè nou menm, pafwa nou te anvi kite Matisan trankil. M di frèm, gad kijan matisan ye, poukisa n pa bay moun yon chans, bay moun yon chans pou yo pase, li di se pa nou nan frèm, nou pa gen lòt chwa nan, nou oblije wi, se nan yon spiral nou pran wi, depi nou pa tire la, cha blende a parèt la, li ouvè kout bal sou nou, nou pa gen lòt chwa nan, nou oblije riposte, pase si n pa riposte y ap touye nou, kounye a la, lè nou kòmanse tire, nou kòmanse tire, epi sa w tande a la, yo fè kòb ansanm avè nou, ebyen. Gouvènman ameriken an li menm yo pat mete lis la deyò paske nou konnen gen yon seri de dosye konfidansyèl gouvènman ameriken pap janm mete yo deyò pase mwen m te fon kout fil dirèkteman lè Washington m mande yon zanmi m di èske w ka fè m jwenn lis moun ke gouvènman ameriken an mete entèdiksyon de depar pou yo li di m non malerezman ou pap ka gen aksè avèk lis la Paske moun sa yo lè yo koupe viza yo se yon mail moun sa yo just resevwa yon email yon email ki di moun yo ou konn sak pase nou revoke viza w men pouki rezon men pouki rezon nou koupe viza w ebyen chak jou nap konnen moun ki te nan kole bounda avèk bandi nan peyi dayiti alò gran piblik la mwen menm li pa li pa nouvo pou mwen paske mwen menm te gentan konn tout bagay ebyen Bertho Dorcé li menm nou pral fon ti rapèl sou Bertho Dorcé daprè Giovani Michel. Map gade la, Dorcim li menm li te kondane an 1997 pou dosye dròg. Ta sanble selon Giovanni Michel, Berto Dorce se ansyen dròg dilè. Ansyen dròg dilè, toujou dròg dilè? Ebyen nou gade yon nèg ki te kondane an 1997 pou dròg, epi jounen jodi a la nou an 2022, nap antre la an Novembre 2021, Yo enstale l kòm minis jistis nan peyi Dayiti. Nou wè peyi a, le pays va mal. Peyi a spesyal. Yon nèg ki te kondane pou dwòg dilè epi jounen jodi a li minis jistis, se nèg sa k ap fè lalwa. Ebyen nèg sa li menm l ap bay posiblite pou dwòg kontinye pase nan peyi Dayiti. Se nòmal pou nou wè e Bertho Dorce se li menm lap kole bouda avèk bandi enben jounen jodi a la tout moun wè vizaj nèg yo pèp ayisyen nou kapab konprann kiyès vrèman ki pwòp enmi nou paske nèg sa yo kap finanse bandi nèg sa yo kap pwoteje bandi nou paka bliye ki valè soufrans nèg sa yo fè nou pase nap pale de bandi yo. Ebyen kounya la kiyès ki responsab se nèg sa yo si la polis pa an mezi poul trake bandi se gras avèk nèg sa yo kap kole bouda avèk bandi ebyen si gouvènman Joe Biden nan li menm li revoke viza minis lan ki se Berto Dorcé e yo te sòti yon nòt yo di konsa depi se moun ki nan kole bouda ak bandi Yo pral pran sanksyon kont yo. Premyèman, y ap revoke viza yo. Y ap mete entèdiksyon de depa pou yo, lè yo revoke viza w, pou moun ki pa byen konprann bagay yo. E dezyèmman, yo pral poze sele sou byen yo. Kòm Berto Dorcé li menm li se yon ofisyèl nan gouvènman Ariel Henry a, èske Berto Dorcé li menm, jan m wè a la a, yo pral sezi byen Berto Dorcé? Puiske Bertho Dorcé pa ka vwayaje. E pa bliye nan nòt Nasyon Zini te sòti, presizeman gouvènman Joe Biden nan, yo di gen ofisyèl tou. Enben ofisyèl sa yo avèk moun ki pa ofisyèl yo, èske yo p ap tonbe anba menm sanksyon? Èske moun sa yo p ap genyen menm santans? Enben jounen jodi a la nou kòmanse wè aklè moun k ap finanse bandi nan peyi Dayiti, Pèp la, bandi yo, yo se ènmi nou e moun sa yo tou ta sanble yo se ènmi nou. Ebyen m pral di nou yon bagay, ouvè zòrèy nou gran pou n tande. Mwen menm, m pa vote okenn lachas ou sòsyè dèyè bandi ak zèl sapat nan pye yo sèlman. Si n ap fè yon lachas ou sòsyè dèyè bandi ak zèl sapat pou nou kapab rezoud pwoblèm nan tout bon vre, premye sa n ap fè, n ap fè yon lachas ou sòsyè dèyè bandi avèk kòl. Dèyè bandi ki nan machin ofisyèl, menm jan yo te fè pou Anèl Jozèf, senatè an fonksyon ki tap pwoteje Anèl Jozèf, anpil gwo chèf ki tap pwoteje Anèl Jozèf. Nou wè lè vilaj la cho, lè yo lage dèyè Anèl pou yo manje Anèl anba, yon machin ofisyèl vire, yo pran Anèl Jozèf, yo moute ansanm avèl. Yap chache Anèl Jozèf anba, Enmi sosyete a, senatè, depite, minis, nèg ki nan gouvènman Ariel Henry a, menm jan avèk Berto Dorcé, daprè sa gouvènman ameriken an di. Si gouvènman ameriken an di konsa y ap revoke viza depi se nèg ki nan kole bouda avèk bandi, kounye a la pou nou wè. Ofisyèl sa mezanmi se pa nenpòt ki moun se minis jistis yon peyi dayiti pou yo wè yo revoke vizal paskel nan kole bounda ak bandi antouka nou wè pèp ayisyen kiyès ki vre enmi nou nou kapab konprann lè nou tande matisan enfranchisab la na kapab konprann pouki rezon lè nou wè nèg 400 mawozo enpeche nou pase nou kapab konprann pouki rezon lè nou wè vitelòm anlè a li anpeche moun viv anlè a nou kapab konprann pouki rezon. Lè nou gade nèg Kanaran yo k ap feraye la a, nou kapab konprann. Lè nou wè nèg Timakak yo, nèg Toto yo anlè a k ap feraye, nou kapab konprann pou ki rezon. Lè nou wè peyi a nèt gangsterize, nou kapab konprann. Gen anpil gwo chèf, gwo chabrak nan peyi Dayiti ki nan gouvènman an. Nèg sa yo, a chak fwa lapolis pral mennen operasyon, enben toujou gen yon lòd ki bay pou anile operasyon an. Kounye a la, ann fè yon ti analiz. Minis jistis la, li menm. Lap travay de konsè avèk lapolis. E selon lalwa, lapolis se oksilyè lajistis. Lajistis pa ka fonksyone san lapolis, lapolis pa ka fonksyone san lajistis. E nan peyi Dayiti, jistis la pa granmoun tèt li e lapolis la pa granmoun tèt li. Kidonk. Si minis jistis la bay yon lòd, m pa rete kwè direktè jeneral lapolis la pral kanpe tèt avèk minis jistis la, paske ta sanble tout moun yo nan menm panye. Èske se vre tout moun nan gouvènman sa nan menm panye, m pa konnen, men si yon moun pote plis eklèsisman pou mwen, m t ap byen kontan. Antouka pèp ayisyen, nou wè nan kisa nou pran. Nou pran nan anpil ipokrizi. Nèg ki di, o, peyi a gangsterize, nou bezwen kominote entènasyonal la pou vini ba nou kout men. Ann gade byen nòt ki te siyen la a pou te mande yon fòs miltinasyonal antre nan peyi a. Minis Berto Dorcé te siyen l pandansetan, men li menm li nan kole bouda avèk bandi. Pandansetan gouvènman Joe Biden nan, Nasyonzini, pran sanksyon kont li paske l pa ka vwayaje. Si jounen jodi a l rive èpòt la l pa ka vwayaje, se paske li menm li nan kole bouda ak bandi. Dènyèman la, Ou wè minis Bertho li menm li siyen pou gouvènman Ariel Henry a mande avèk gouvènman ameriken an voye yon fòs miltinasyonal vin konbat gang. Ki gang? Gang li menm l ap pwoteje. Ki gang? Gang li menm l ap bay zam, l ap bay lajan, l ap bay minisyon. Antouka, nou wè ki jan bagay yo ye nan peyi Dayiti. Anpil ipokrizi. Kidonk pèp ayisyen, si nou vle pran desten nou an men, si nou vle sòti nan sa nou ye tout bon vre, Ebyen ann gade byen. Ann gade byen kiyès ki vrè enmi nou. Eske izo 5 segond se enmi nou? Eske ti lapli se enmi nou? Eske bougòy se enmi nou? Eske krisla se enmi nou? Eske babekyou, vitelòm, lanmò sanjou, eske tout nèg ki anndan nan site solèy yo se enmi nou? Ebyen si nèg sa yo se enmi nou daprè jan nou wèl la Si tout nèg sa yo se enmi sosyete a daprè jan anpil moun wè l la, enben nèg sa yo k ap finanse bandi sa yo k ap pwoteje yo, enben nèg sa yo ta sanble enmi nou tou. Antouka, pèp ayisyen enmi nou tout kote, an n kale je nou, menm jan Ariel Henry te di l, aa, aa, kale je nou, an n pandan n ap danse, gade nan makout nou, pandan nèg yo ap vin di nou konsa, Ann mande fòs fòs de lòd fòs de lòd ebyen nèg sa yo se menm yo menm ankò ki mete nou nan sa nou ye jounen jodi a pèp ayisyen nou pran nan yon veritab pa konprann se kòmsi ou gen yon pitit ou chak swa lougawou moute sou do kay la lap souse san pitit pitit malad pitit pa janm ka geri epi chak maten ou al kote vwazen an wap di vwazen ou konn pitit mwen malad chak swa pitit mwen pa janm dòmi li gen yon fyèv cho sou li kiyès chak swa k sou do kay la Vwazen an. W al kote lougawou k ap manje pitit ou a chak jou pou w ap mande l remèd pou pitit. Ou panse pitit sa ap janm geri? Pitit sa pap janm geri mezanmi, paske lougawou k ap manje pitit ou a ki sou do kay la chak swa, se li menm chak maten ou pral mande remèd. Se menm jan an, nèg yo ap mande kominote entènasyonal la ba yo kout men, tandike se yo menm k ap finanse bandi. Nèg yo ap di lapolis enpuisan, kiyès k ap finanse bandi? Yo menm. Enben gen yon chèf de gang ki te di m yon bagay. Li di m, Jounalis sa m pral di w yon bagay. Wè a, lè w fin ale la a, gen plizyè polisye k ap vin kote m. Li di, Wè lè gen operasyon k ap vini, m gentan konnen. Li di, Nan cha blende yo, m konn gen polisye m nan cha blende yo tou, k ap vin atake nou la a. Sa vle di, bagay yo soti depi anlè. Antouka, mwen menm, m konn sa k ap pase a byen nan peyi Dayiti. Malerezman, mwen menm m ap rete kondi Pè Toma, m ap suiv kòman feyton ap fini. Sèl sa m konnen, pa gen nèg ki vin fè matyè sale sou latè. Lè ou la fason, w a prale kanmenm. Kama fòw peyel kanmenm. Kelkeswa jan sa ye ou fè richès ou sou san wap bay li kanmenm ou pa bay li pitit ou ap peyel sa nou sèten antouka nap fon kout pye la nan dosye izo 5 segond li menm ki pale avèk ti lapli e epa ti lapli non li pale avèk lanmò sanjou epi vitelòm nèg sa yo kite kòkòt ak figawo kabrit tomazo menm plim menm plimaj ebyen nèg sa yo menm ki pete yon batay la Kounya n pral kite fatra kòmsi fè viktwa pou nou. Lè n ap goumen antre nou konsa n pa konnen e pou advèsè a n ap goumen, e advèsè a n ap ede goumen. Antouka mesye, wè m pa rele n prive, m fè videyo sa pou m fè videyo sa pou m lage n nan lari menm, yè pou m mete n nan lari pou m fè moun pou nou. M fè videyo sa menm. Wè. M fè video sa menm. Wè pandan wap pale a wè tire a yon zam komsi yap eseye. Yon zam yap eseye pa gèk gen bò kotem nan. Wè m fè video sa ok poum fè moun pou nou menm. Sa vle di pou nou menm kote a ok te gon video m tap gade m te wè lanmò se yon jou menm kote ansanm a vitelòm. Kounya poum wè 2 nèg sa yo kap tire kout bal antre yo. Kounya la. Nou menm ki menm kote n pa met tèt ansanm kounya la ki konfyans mwen menm ki jis wè sa m di w la a ki jis bisantnè ki jis matisan ki konfyans m pral fè nou hein ki konfyans m pral fè nou si nou menm n ap goumande nou antouka mesye e pa e pa izo se tchibod k ap pale avè n la sa se atis la k ap pale avè n rann atis la sèvis sa jodi a ki jou jodi a jedi. Imedyatman video sa rive sou nou mesye rann mwen sèvis la gè sa kanpe l apre sa m pral rele n prive tou wi m pral rele n prive men fò m fè moun pou nou menm nou chita kòmsi gè gè gè gè gè gè gè oh mesye paske n pa konn fòs nou sa vle di tèlman n pwisan nou santi kòmsi grenn nou plen men nou kòmsi fò n ap kontre kòn nou an antre nou. Pandan se tan lot baz ki met tet yo ansanm e pa fò yo fò ke nou non e pa pi sovise ke nou non yo just met tet ansanm ou wè sam diw la e sak fè yo fòs yo sak fè nou menm komsi pa janm gon tet ansanm hein wap wè telman komsi nou fò wa wèm konn ap goumen la ou pa konn tande yo di konsa nèg 400 mawozo vin banm ranfò nèg vitelom vin banm ranfò manti mpa janm jwenn ranfò lan men nèg. Wè menm nou menm tou kòmsi pa gen nèg ki janm bann ranfò sak fèw moun toujou panse 400 mawozo vin banm ranfò gra vin banm ranfò sa vle di jan m goumen sak fèw toujou panse yo vin bannou ranfò sa vle di jan m goumen yo vin panse kòmsi m gon fòs wè sa m di w nan mesye bagay goumen sa poze avèl nan 5 segond. Yeah, pou zafèl nan 5 segond, jodi a jedi, demen si Dye vle menm tout kout bal bon, jodi a menm tout kout bal sipoze kanpe. M pral rele n prive, al di fòm te fè moun nan pou nou sou rezo a. Lanmò san jou Vitelòm, Vitelòm lanmò san jou. Ok, atis la k pale avèk. Comme toujours la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage.